Aprè Izo fin pran paledjistis la daso e ke l te fin kase l a plizyè repriz, se tou pa Parleman ayisyen an, sitou pou ti rès Sena a, ki an danje. W a sezi tande kisa Izo fè Konsènan senatè yo kanba a. Es 10 senatè ou wè kanba a la, sitou prezidan chanm sena a kòmanse an danje zanmi entènot, paske Izo frape pye l e Izo fè yon gran deklarasyon konsènan dosye sa. Rete la, paske m ap vin avèk dosye sa pou nou, m ap vin avèk pawòl ke Joseph Lambert pale sou dosye sa, kote ke. Moun yo yo menm yo an danje. Ariel Henry flank sdp yon kalòt marasa e ki li pap janm bliye paske Nenel Cassy la ap pleye paske yo pa mete l nan lis moun ki pou al chita nan akò Montana dekwa pou yo kapab jwenn yon solisyon avèk peyi a. Map vin avèk lis non moun ke Ariel Henry mete. nan lis la pou yo kapab al chita avèk akò Montana, men gen kèk moun ki nan sdp enben ki pa ladann. E moun sa yo ki pa ladann nan tankou Nènèl Cassy enben li menm li fè deklarasyon, li twite, nou pwal monte twit la, kote kwè ke sa a sèlman kapab fè sdp kraze rete la paske tout detay yo se aprè. Ke nou bal lage l ba nou. Alò rektifikasyon zanmi entènot konsènan yon videyo ou di mwen se yon emisyon ke m te fè maten an kote m t ap eksplike ke te gen 3 moun ki te mouri nan yon machin sou Lali ayèreswa ayè maten padon 6 è 45 kote ke yo ta prale E nan aktivite yo, se konsa ke enfòmasyon te rive vin jwenn nou, men lapolis nasyonal li menm li fon rektifikasyon, nap vin avèk rektifikasyon sa yo paske ta sanble moun sa yo se bandi notwa ke yo ye. Mèsi paske w gentan la, mèsi paske w gentan rale chèz ou chita, pa bliye non chanèl la se ta kontak, abone avèk chanèl la, layike videyo a, kite ti kòmantè pou nou, non pa mwen se Cossy Jekinlove, bonjou bonswa tout moun, byenvini nan emisyon jounen jodi a. Ou wè zafè bandi an Ayiti, m te di nou sa. Se yon ze cho l ye. L ap la, ou wè y ap ban nou l nan men nou, nou p ap ka kenbe l. Paske se nou menm ki kreye yo ankò. E pandan ke n kreye nèg sa yo ki gen pou bi teworize popilasyon an, menm nou menm nou pè yo ankò. N ap sonje ke lè pou anpil senatè, anpil depite, anpil majistra, moun ki pwale nan eleksyon, pou yo kapab jwenn vòt anndan geto a, ou di mwens pou yo kapab pase nan eleksyon, yo bay lajan a tè a, sètadi ke yo bay lajan avèk nèg ki nan geto yo, avèk nèg ki nan baz gang yo. Paske, si w tande. Tande Krisla k ap esplike w depi an 1998 gen 2 nèg nan Fanmi Lavalas ki ta pral senatè oubyen ki ta pral depite nan zòn nan ki te konn ap peye gang Krisla a ki nan zòn Tibwa ki te konn ap peye gang Ti Lapli a alò Ti Lapli n'était pas présent lors de ces négociations donk men kanmenm yo peye moun sa yo pou yo kapab genyen eleksyon. Se konsa ke yo toujou jere sa an Ayiti depi yon bon bout tan. Ok? Ebyen, apre ke sa fin rive, lè w fin bay nèg la zam nan geto pou al nan eleksyon. Ou pa janm repran zam nan nan men l. Se pou, se pou rezon sa a, w ap toujou wè ke y ap toujou met pye sou kou nou pi devan. Men Izola zanmi entènot mande 5 milyon goud avèk Senat la Repiblik la. E Izo di e Prezidan Lanbè si ou konnen ke ou pap bay 5 milyon goud la la ou mèt kòmanse pa mèt pwent pyew nan palman Ayisyen an la. Izo on chèf gang ki gen dwa pou lap fè resèt sou do moun. Ok menm si m konnen ke palman ayisyen pap regle anyen ti res sena li menm se betize lap betize li pa gen anyen serye ke lap regle men kan menm mande 5 milyon goud kote senatè sa yo pral jwenn avèk kòb sa paske nèg sa yo nan bidjè ke yo te gentan fè pou yo a yo gentan depanse l deja yo gentan fè e bidjè deja sou li kote ke nèg yo pral jwenn 5 milyon goud pou yo kapab bay izo vilaj de dye men nan sa n rive a la wi yon nèg ki pa travay li pa leve ni lou ni lejè li pa gen kenn konesans li pa gen kenn aptitid li antre tèt li nan gang nan kenbe zam ilegal e de se fè li pwoteje par leta Paske wap wè yap plis touye yon polisye nan lari a ke yo touye yon bandi, e lò yo wè yo touye yon bandi wap wè dwazimen, oudimwens dwazinumen, oudimwens dwa bandi wal pale, tankou Marie Yolène Gilles ke ki fin vann ki vin achte, ba e e e e bak li chavire sou tèt li, li pral pale de sa, enben lèl lè lè bandi a wè sa li gen tout fòs tout pouvwa poul ka fè nenpòte kwa. Ou menm k ap travay di chak jou, k ap leve bonè, k ap dòmi ta, ou pa janm jwenn mwayen pou w ka gen 5 milyon goud. Ebyen, Izo li menm li bay tèt li le liks pou l kapab gen 5 milyon goud e l ap mande palman ayisyen an sa. E apre ke Izo fin mande palman ayisyen an, Sena de la Repiblik la sòti yon nòt. Nou pral li nòt sa ansanm avèk mwen. Mesye Ariel Henry. président du Conseil de la Police nationale, CSPN, Premier ministre, ses bureaux. Monsieur le Président, le bureau du Sénat de la République a l'avantage de porter à votre connaissance que les locaux euh, du Parlement font l'objet de menaces par des bandits qui réclament une rançon. Pas qu'à comprendre un. On hum. nous continue lecture. Et alors, euh, compte tenu de la position de l'institution qui n'est pas trop loin du tribunal de première instance, déjà au euh, euh, aux mains des bandits, et du volume de documents et comptables, administratifs, retiendra votre meilleure attention pour euh, les suites utiles et vous prie d'agréer monsieur le président. Et quand on dit le monsieur le président, on parle du président du CSPN. Ses salutations distinguées et puis paraphe Joseph Lambert, président du Sénat. Et n'a Pounoué pour nous en bas. de la pnh alò e men mesena a bwal plenyen bay lapolis menm jan w te wè jak lafontan tal plenyen bay lapolis tou pou l te mande de twa blende gade yo pa gade mesye a tankou chen humm yo pa gade mesye a tankou chen l ap mande blende pou l ka al pran de twa ti dokiman ki te gen anba a pou y al fè e konsta eksetera poutan lè w al fè konsta son bagay se lè bagay la fèk pase ou pa ka tann se lè plizyè plizyè jou fin pase e Gade wè la, wè tank jou ap pase nou pral gen on mwa ke palè jistis la nan men e bandi yo, nou pral gen 2 mwa, nou pral gen 3 mwa, epi nou pral gen 1 an menm jan avèk tout lòt bagay ki pase anndan peyi a ke nou fèmen je sou yo, nou gen 1 an avèk yo e nou pa janm di anyen, nou pa janm pozisyone nou sou sa. Men Sena de la Repiblik la tonbe nan plenyen tou. Li tonbe nan plenyen pou l ap mande pou yo mete yon dispozitif de sekirite anba a. Men pou sa n pa t janm vote yon lwa pou n te kapab gen sekirite anba a. Ok? Dayè mwen di sa, pandan ke w wè gang nan ap sèvi w jodi a la, e se sa m ap di popilasyon mwen k ap sòti deyò pou Ezekyèl fè mach pasifik, radòt, boule kawotchou, radòt n ap fè. Pase ou wè si yo lage Ezechiel la zanmi entènot bagay la pi grav wi adja se konnen n pa konnen si yo lage Ezechiel la zanmi entènot misye ap kriyèl anpil misye pral fè de seri de aksyon nan geto a wa sezi tande sa. De fèt, nou gen Izo Vilaj de Dye la. Nou nan palman an la nan fè nan fè seyans. Tout depite yo te la ap fè seyans. Premye minis ap desann anba e pou y ale pou y al vote yo. Ki premye minis ap bay kòb anba pou y al vote yo. E poutan te chèf gang nan te la n pa t janm desitire yo. E de jou an jou zanmi entènot, Izo se pwisan l ap pi pwisan. Imajine w izo vilaj de Dye gen dron poutan la polis menm yon kamera de siveyans ke l pa ka genyen. Izo gen dron l ap sivole sou tout pò o prens lan la. Sitadi ke izo pandan ke l chita anndan vilaj de Dye li gen kontwòl tout sa k ap pase nan lari a. Dayè sil bezwen al kidnape yon moun, menm si ou ta ou ta chanje rad, ou ta ou ta chanje de de direksyon, de pozisyon, men li gen kontwòl ou nan dronn nan. Sètadi ke li ka fè kidnaping nan byen rapid. E lè lapolis ap rive, la la lap gen tout e e pouvwa nan menl poul gentan wè sa, poul ka fè nèg li yo gentan deplase. M pa konn si w konprann non. Yo tann se lè izo fin pwisan eske ou konnen izo gon espas sou teren sètadi lè map pale de espas sou teren map pale de de anba lakay sètadi gon on wout ki pase anba vilaj de dye pou lal sòti petyon vil eske ou te konn sa yo tann se lè se lè tout bagay sa yo fin fèt E se le sa vin plenye Joseph Lambert, a plusieurs reprises, tu a été au Parlement. A plusieurs reprises, au cours de plusieurs années, tu a fait carrière de la politique, surtout dans le Parlement. Mou pas j'aime régler en yé. Kou nyala, yo mwen den 7000 an gout kou nan avine plé. Nap vin plenyen poutan se nou k te bay nèg sa yo zam pou n al nan eleksyon. Poutan se nou k te bay nèg sa yo zam pou n t al nan eleksyon. Nou manke, nou manke pa gen respè pou moun. E menm jan m te di pou Jak Lafont an. Gang yo se pou nou li ye, se pou n chita pou n antann ansanm avèk yo. Ok? Izo mande w 5 milyon de goud, w ap di, Zo, e Iz, Iz, e tande non, e m pa gen tout kòb la non, men kenbe sa nan men w pou lenstan. Ou kapab pale avèk li, e zanmi w, nou konn ap pale ansanm, dayè, vous êtes voisins. Se sèl leta wi ki pwòp syeje yon kote pou gen yon gwoup gang tout pre l la. Sèl nan leta pou wè bagay sa a. Pou wè tout enstitisyon leta se anba ke yo te ye. Gang t ap fòme la depi sou peryòd Anèl e menm avan Anèl. Te toujou gen gwoup gang e Vilaj de Dye anndan an, sof ke yo potko twò pwisan ke sa. Eske ou konprann? Donk, zanmi entènot, mwen vin lanse mesaj sa, mwen vin bay mesaj sa, pou m fè nou konnen ke si nou ta tande ke yo kase palman an, nou pa bezwen twò enkyete. Si nou ta tande ke gon seyans anba a, a ki seyans tou? Men, kanmenm, si yo ta vle fon seyans, Anba a, ou ta tande gon deblozay ki pete pa twò sezi, paske Izo gentan di si yo pa bay 5 milyon goud la, yo an danje. E m tande pou lapolis met dispozitif de sekirite, m gentan konnen ke lapolis p ap ka jere sa k pral gen la anba a nan Vilaj de Dye, ouzwens anba sou Bisantnè. Paske lapolis etè prezant lò ke Izo ta pral pran palè de jistis la, ki sa l te fè? Nada! Donk pa vin vin pa vin dim ke la polis nasyonal pral fè, kisa l pral fè a? Nou ranse avèk figi moun twòp. E an palan de ranse avèk figi moun, Ariel Henry, zanmi entènot, anvi kraze sdp. Hum. Nèg isit, depi w pa enskri non yo, m pa konn si se liv lavi a, men depi w pa enskri nè, non yo nan yon lis pou w al chita nan rankont, yo nève, yo fache, yo estomake, yo pa kontan. Ariel Henry ki gentan wè ke l fè twòp tan l pral fè yon demagoji la, li fè anpil tan ke l pa pale de akò Montana, li pa pale de sòti de kriz eksetera, enben Ariel Henry monte yon komisyon Li monte yon komisyon pou y al negosye avè akò Montana. N ap sonje akò Montana te fè eleksyon li kote li mete Steven Benoît premye minis, e li te mete Fritz Jean prezidan. Ebyen moun sa yo gen pou y al chita avèk akò Montana dekwa pou yo kapab jwenn yon solisyon men m gentan konnen ke yo pa pral jwenn anyen. Make sa yon kote, sonje tout sa m di yo, nou toujou wè yo. André Michel, bwal chita avèk Akò Montana. Marjory Michel bwal chita avèk Akò Montana. Se kèk non m ap site pou nou. Edmond Supplice Pozil pa ka pa la, visye on ne peut plus, enben li al chita avèk Akò Montana. Josué Pierre Louis, sekretè jeneral du Palè Nasyonal, misye bwal le nan Akò Montana. Pa bliye ke Marjory Michel e André Michel fè pati de SDP. E ekip moun sa yo zanmi entènot yo dakò pou yo kab al chita ansanm avèk Akò Montana dekwa pou yo kab jwenn yon solisyon ke nou menm antre nou la nou gentan konnen ke yo pap jwenn. E Nenel Cassy ki tande nouvèl sa, pa bliye m di w konsa wè, veye moun ki trèt! Veye moun ki trèt! Menm si w wè yo trèt yon lòt moun jodi a la, ou menm w ap kontan w ap bat bravo, Demen si Dieu vle se ou yap trèt paske trèt trètriz la se nan sanl ke li ye nap sonje ki sa nèg yo fè Schiller Louidor yo pouse do Schiller Louidor nan e sektè demokratik ou di mwen sektè demagojik yo pouse dol deyò paske yo te vle tout pouvwa Ariel la ret nan men yo se pou tèt sa yo pouse Schiller Louidor deyò ebe, eh ta semble ke André Michel fin da kwa vek Ariel Henry Puyachita, Nenel Kassi n'était même pas au courant. Je vous rappelle que Nenel Kassi fait partie du secteur démocratique et populaire. Et Nenel Kassi tweet ça que nous regardé là ensemble avec moi, amis internautes. Suite à la résolution prise à Keskov le 16 janvier 2022, et le SDP négocie directement et en son nom avec tous les acteurs pour une sortie de crise, le SDP Ne fè parti d'okyun komisyon de negosyasyon. Je n'pe rye komprende. André Michel, lis la soti. Son lis ki vizib, li gen anpil moun ladann wi zanmi entènot, ou ta di son koral ki pral chita avèk Akò Montana, tèlman gen moun, banm wonn kiyès ki maestro a kap fè koral sa chante. Tèlman gen moun ki pwal chita avèk ee nan akò a. Ok, lis la, lèm gad lis la, m wè André Michel ladann, m wè Marjorie Michel ladann, des proches du secteur demagojik e piyajè yo ladann. Men kounya la, ann regade fen fraz sa, Le SDP ne fait partie d'aucune commission de négociation, je ne peux rien comprendre. E kiyès ki pa nan SDP oudiwens ki, m pa konnen. Eske se Neel Cassy ki pa nan SDP oudiwens se André Michel ki pa nan SDP? Paske, m ap di nou sa, dife a gen pou l antre anndan kay mechan l ravaje tout bagay wi. E si mechan ranse l boule mechan wi. Paske n pat ka fin touye prezidan pou yon pouvwa. Nou pat ka fin touye prezidan pou n te kapab banbile. Epi n panse ke nou ta pral la koule dous kom si de ryen nete. Pat gen bagay sa. Pap gen bagay sa. Paske Neel Cassy panse ke fok yo te mete l nan komisyon an. Men mezanmi, se pa 12 milyon dabitan ke nou pral mete nan komisyon pou al chita avèk Akon Montana. Fok omwen gen seri de moun ki ale, gen seri de moun ki rete. Ok, Marjorie Michel, dayè, yo pa t sipoze pran 2 moun nan SDP, son sèl grenn moun. Marjorie Michel e André Michel reprezante le SDP de l'accord de Montana. Kot sa Neel Cassy pa ka konprann la? Non fok li te la, dayè, tout nèg sa yo gen anbisyon. Kisa k pase? Nèg André Michel bra l sou sa k tonbe aprè nan komisyon negosyasyon an. Men m sispèk sa k pase a la wi. André Michel gèlè pa t di Enel Cassy sa. Se sa k fè ou wè ke nèg yo rive nan nivo sa. E SDP zanmi entènot mwen di sa make sa yon kote. E SDP gen pou l tonbe nan tchouboum. Nèg yo gen pou yo fon konferans de près. Pou yo pete goumen, pete lobo antre yo. Rete make sa yon kote. Ou wè bagay pouvwa an Ayiti, se bagay pou pi pè. Bagay pouvwa an Ayiti, se bagay pou pi pè an Ayiti, lò fèl sitou avèk des Ayisyen. Sitou des Ayisyen ti pantan, des Ayisyen ki pa te kwè, ki pa te espere, ke ta prive nan nivo ou ap pran desizyon nan peyi a. M pa konn sou sonje, Lè a fè manifestasyon kontre Jovenel Moïse lorsqu'il était à la tête du pays. Tab la ki pou fè konferans de près sa son tab men longè wi. Ou wè Don Kato, ou wè Youri Latortue, ou wè Echilè Louidor, ou wè André Michel, ou wè Nènèl Kasi, Marjorie Michel. Ou gen yon ekip lòt moun ankò, ou wè moun Fusion yo ladann tou. Ou konprann? Wè Ricard Pierre, wè Rosemond Pradel, tout le monde était présent, Edmonde Supplice Beauzile également. Ok? Kounye a la, kounye a la, lè Jovenel Moïse fin mouri, tout moun jete yo, tout moun gaye pay yo. Yo gaye wonn nan, yo fè, gade, yo, sa k fèt lòt bò, sa k fèt isit. Kounye a la, lè SDP ap prezante konferans de près, se sèlman. De nèg wè kanpe avèk 2 lòt endividi ke yo pa janm pale. Bon, m ap mande eske moun sa yo, yo bèbè e anndan sdp a. Donk enfòmasyon se sa l ye, sdp ki nan gwo kouri la, yo nan gwo pwoblèm, sdp ka depatya la nan jou yo k ap vin la, rete make son kote, paske si Nenel Cassy pa pa gang, pa dakò! ap gen zen. Lòt enfòmasyon pou n ka fini zanmi entènot. Maten an mwen te bay yon enfòmasyon kote mwen te eksplike ke te gen 3 moun ki te nan yon machin Toyota gri enben ki ta pral vake nan aktivite yo, bandi ak zam non idantifye pat, non idantifye te louvri kout zam sou yo yon trantèn de bal e n te montre kote jij de pè a li menm li t ap pale. Men nou anvi fon rektifikasyon Paske la polis fè rektifikasyon Se sa ki medya Lè w nan medya Fok ou pran tan w Fok ou pran san w pou bay yon enfòmasyon Fok ou verifye enfòmasyon Men tou si ou gentan lage enfòmasyon an malgre w te verifye l e se sa l te ye fòk ou gen elegans pou vin di moun yo ke sa w te di a e pa sa l te ye fòk ou elegan e mwen je m si pèmi sèt elegans pou mwen vin esplike nou 3 moun sa yo ke ki te mouri yo se pa 3 pezib sitwayen. Se 3 prezime bandi ki tap eseye kidnape yon anplwaye libreri Henri Deschamps a 6 zè 45, sa vle di bandi yo leve bonè pou yo mouri e yo te tire lapolis e se sak fè gon trantèn de bal lapolis ap tire epi yap tire avèk lapolis tou ebyen gen 3 ladan yo ki te mouri. ki mouri e gen 2 ladan yo k sove paske se te 5 ki te nan machin nan e machin sa son Toyota Foreigner e koulè gri e plak la se AA tirè 09 249 yo te gon 9 milimet nan men yo e m bal site non moun sa yo e m bal prezante imaj yo zanmi entènot se bagay ki grav se bagay ki grav nèg yo leve bona 6 è 45 pou yal mouri Jean Brunel Li fèt 22 jwen 1984 e li te fè prizon an desanm 2010. Yo te mare l pou detansyon darm ilegal. An n fè kanpe la. Yo mare Jean Brunel pou detansyon darm ilegal. Men kounye a Ezekiel ki gen zam ilegal nan men l, li diferan de Jean Brunel? Eske l diferan? Ede m konprann. Pou mwen popilasyon ap fè mach pasifik, y ap boule kawotchou, e gen de moun k ap tire tou avèk lapolis tou e lè yo bezwen kraze manifestasyon dekwa pou moun ka gen libre pasaj paske Matisan pa ka bloke epi zòn Kafou Vèy la bloke tou kote moun Kafou y ap fè alafen? Donk lè sa vin rive. Nou vin konprann ke konpare patipri anndan peyi a, Jean Brunel, yo te mare l pou detansyon dam ilegal, vòl a men ame, yon gran vòlè ke misye ye, e pou asosyasyon malfektè! Lòt moun ke yo te are e ke yo ki mouri a, ki te leve bonè pou yo t al pran lanmò yo, imajine w! Lanmò, lè transpò lanmò a pouswiv ou, bagay la grav. Jean Mario Joseph. 22 avril 1990, ok, li fè prizon an septanm 2011, sètadi ke nan peryòd ke li te fè, li te fè prizon an, li te ka gen 21 an, sa vle di misye federal granm maten, e yo te arete l tou pou detansyon zam ilegal, sètadi menm bagay pou Ezéchiel yo. Epi, lòt e twazyèm moun ki mouri a, se Jean Michel Bien-Aimé, Li fèt le 22 avril 1979. Mezanmi, antanke granmoun, sa fè wont. Antanke granmoun, olye pou ta bay jèn yo yon bon chimen, ti jèn 1990 avèk ti jèn 1984 la, ou pi jèn, ou pi granmoun pase l, ba l yon egzanp! Si se mwen m pap janm ka dakò, mwen pap janm ka admèt, mwen pap janm ka aksepte lè yon moun kap vin di m konsa timoun 2000 yo pa bon. Bon se nou k te la! Se nou ki trase wout wi pou timoun 2000 yo. Si w wè gon timoun 2000 la ki gen bon lespri, ki gen bon mind, Se di mèsi Bondye. Men se pa paske te gon moun ki te ede yo jere sa non. Kounya la pou Jean Michel Bien Aimé just rele 2 nèg sa yo pou l di konsa, e mesye ann fon gang non. Olye yon granmoun ki non. Granmoun ki non w! Antouka, li gentan e alò li te fè prizon an 26 desanm 2008 pou asosyasyon malfektè. Yo arete l ankò, sètadi ke prizon kraze, l arete l ankò an 6 le 6 novanm 2017, prizon kraze an 2010. Yo arete l setan plita pou vòl a men ame, brakaj, detansyon zam ilegal. Men sa m ap di nou an wi, lè w fin arete moun sa yo, yo pa pran egzanp non. Ou ap pede arete, arete, arete, arete. E pou e, e blag wap fè. Touye yo. E mwen byen kontan. Mwen byen kontan la polis fon kou la, li touye, li touye 3 nèg sa yo. An tan ke gran moun, e bon, e, e selon sa mwen vi konprann tou, e, nèg sa yo ta sanble rankontre nan prizon, paske, imajine ou, e, Jean Mario Joseph ki fè sept, e ki fè prizon an septan 2001. 11, e lòt la ki te an, ki te vini an septanm 2008, sètadi ke, e, e 2008 la vin jwenn 2011 lan, e 2011 lan vin jwenn 2008 lan, e 2017 la tou vin jwenn li la, èske w konprann? Sètadi ke, yo fòme baz la depi lè w anndan prizon w fòme baz la. Depi w jwenn avè, nèg avèk zam ilegal nan men yo, yo nan asosyasyon malfèktè, yo nan touye moun, touye w tou, pwen final. Paske lè w arete de seri de moun konsa, Yo pap pran sa kòm egzanp. M tande Binuh ap fè yon pledwari la paske gen 8 moun ki mouri nan prizon Okay etc. Men sak fè moun yo mouri a? Gen anpil moun ki pa sipoze anndan prizon ki anndan l wi. Gen de moun se swa yo te an libète paske yo inosan, gen de moun tou se anba tè pou yo ye. Paske yo fè twòp krim. Yo fè twòp mal. Ok. Et le salaire du péché ou mèt sote ponpe, c'est la mort. Alors 3 nèg sa yo, yo gentan rive kote Satan, et Satan ou ka wèl bwal pran yon lòt sanksyon kont yo, hum anndan lanfè a. C'est dur. Mèsi paske ou t ansanm avèk nou. Pa bliye non chanèl la se Takotak. Abone avèk chanèl la, like videyo a, kite ti kòmantè pou nou. Non pam se Cossy J. Kinlove. Bonne journée tout moun. Nap kwaze yon lòt fwa.